Medam ti mesye koman nou ye koman nou ye koman nou ye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm nou vrèman ap prese la e pou nou pote e ti video sa a pou ou e ben nan moman nap pale la a e fòk nou diw ke e moun nan Jerizalèm moun kanaran E dòk yo moun sa yo, yo kòmanse ap rale yon ti souf la a depi aprè lapolis enben fin fizye e chèf gang Amaral ki li menm t ap fè e defè, t ap koupe rache, t ap bouyi separe e nan Jerizalèm mèdam e mèsye enben nan moman n ap pale la a Amaral pa sou moun ankò, lapolis retire move grenn sa a, move plan sa a pami moun yo, anben lapolis ki kontinye ap frape trè fò la a, Izo pran kou, wi Izo pran kou, plizyè sòlda Izo yo menm, enben mòtèlman blese paske lapolis vin san pitye, nan moman n ap pale la a aprè tout frekansite, tout dezòd bandi ap komèt nan peyi sa a, ben finalman lapolis lage l. Operasyon deniche bandi, operasyon derasine gang nan peyi sa a, yon fason pou bay Ayiti yon ti chans paske se pa posib an 2023 pou pa ka viv nan peyi w pou bandi nèg ame enben ki jwenn sipò nèg nan politik la, jwenn sipò nèg boujwa enben e mete lavi popilasyon an danje, fè moun pa ka ret lakay yo, se chak jou De twa moun ap boule, de twa moun ap mouri, kidonk bagay la dejenere. Ebyen medam e mesye nan video sa a, nou pral fè w tande enben ak ki taktik lapolis enben arive vide chèf gang Amaral atè. Kout zam mò SDPJ sak pase? Wi e mwen apèn Pale pi fò. sot mwen apèn sot viv yon atak sou pont a bar e sak fèm DCPJ. Sak pase? Mwen sot Taba pandan m ap antre lakay mwen lè m fin kite pon an. Lè m fin kite pon an, m rive zòn Maryann nan epi m kwaze avèk pon Taba. Kounye a m kwaze, m vin kwaze bap pou bap ak plizyè nèg ame. Kounye a nèg yo pwente zam sou mwen. Yo mande m, yo di m konsa. Yo pral avè m a tout machin nan. Vin tande yon katouch ap pete. Kounye a, m met machin nan sou brek, m desann machin nan ba yo. Yo pran machin nan, y al a machin nan. Yo fè vè marasa. Anpil katouch t ap grennen. M te rete atè a. Epi, yon ti lòt moman, m ranpe. M al kache dèyè yon bank bòlèt. Kounye a, apre yon tan, m al kache kay yon seri de moun ki ret toupre lari an. M rele moun lakay mwen vin chèche m. Men ki objektif moun sa yo? Ki jan de moun ou te wè yo ye? Yo ame. Nan ki zòn ou te wè yo? Nan zòn ant anvan pon Ofelia. Lè w fin kite pon Taba a, w ap desann sou Marasa. Tou pre Site Doudoun. Vè ki lè l te 2 zè konbyen? Paske lè m kite mache a, m te m t ap eseye rele mari m nan, m te tou rele l nan telefòn nan, l te nan 2 zè 15, letan pou m rive sou pon an, li nan 2 zè konbyen potko 3 zè. A, nan ki objektif nèg sa yo te ap fè entèvansyon sa a sou ou? M pa konnen. M pa konnen. Humm nèg yo pat gentan pran anyen sou ou, yo pat gentan pran anyen. Yo pa pran anyen sou mwen, tout sa m te gen ret nan machin nan. Kote machin nan? Machin nan ya la machin nan. Nou konbyen ki te nan machin nan? Mwen menm on sèl. Yo konbyen nèg ou te wè konsa t parèt sou? M gentan wè 3 nèg ale. Youn bare devan machin nan. Gen de ki te gentan travèse, sot anndan site a, travèse. Kounye a, gen youn ki vin prete zam sou mwen. Plis gen yon lòt grenn twazyèm nèg ankò. Apre sa e katouch m ap tande. M pa fokis pou m gade vizaj paske bri n ap fè nan pil katouch. Men kijan ou fè arive la ou menm. Mwen menm ki fèm arive la e paske m ret atè a epi kounya m ranpe atè a m antre nan riyèl kote m ta pral antre pou m antre lakay mwen an. E kote moun sa yo te ye? E moun ki bandi yo tap pale. Bandi yo gen 2 mwen t soti nan riyèl ki anfas lari a. Kote yo te fè lè ke ou menm wap fè sa? Kote yo fè? Bon, vin gen pil tire, m pa konn si lapolis vin tire avè yo. Gen youn ki pran machin nan l ale. Lòt yo m pa konnen ki kote yo gentan retounen pase mwen menm lè m atè a m ap priye de je m fèmen pase m ap tande katouch. M kouche sou vant de je m fèmen m di Bondye fè m gras. Kounye a lè m vin gen yon ti brek m ranpe. Mwen ranpe mpa kanpe menm. Ou wè tout kòm sal nèt. Mwen ranpe. Ou konnen e antre mta pral desann pou mal lakay mwen an a machin nan. Kounya m ranpe m desann. Gon ti bòt bòlèt ki nan pwent antre a. M fon a rete dèyè ti bòt bòlèt la gon pil minit. M antre nan yon lakou ki tou kole a bòlèt la. M fon bon tan la. E la m rele marim nan nan telefòn plizyè fwa m patka jwenn li. Lèm vin resi jwenn yo, yo prete mwen telefòn. Lapolis vin fè entèvansyon paske lè yo vin rekip, lè marim vin rekipere m ansanm ak vwazen bò lakay mwen an, vwazen an enfòme m ke li rele bakòp marasa a paske gon moun ki gentan di l ke genlè ke se machin mwen an y al avè l nan bagay ki sot pase a pèn nan. Bakòp sa yo rekipere machin mwen. Vwala e medam mesye vwala e jisteman ebyen la se lapolis e jisteman ki te devye tantativ de kidnaping sa ke jisteman nap wè dam nan ki ap bann plis eksplikasyon e nan sans sa nou di bravo a lapolis bravo e yap fè posib yo kanmenm e wi Salomon an nou avanse e medam mesye. Avèk Madam Jocelyne ak Madan Sarah men nap avanse avèk enfòmasyon yo. Nou konnen nan kad ensekirite kap vale teren enben jodi byen bonè nou konnen e dimanch 2 avril la Amaral prezime chèf gang Jerizalèm nan tonbe nan echanj e kout zam avèk lapolis yè samdi a ansanm ak yon lòt prezime bandi ki te ak li. Sa pase nan zòn Kanaran selon e sa lapolis rakonte Amaral enplike nan plizyè zak kidnapin, asasina epi ensandi antèn polis Koray la, enben nou wè Amaral se pwezime chèf gang Jerizalèm nan ki tonbe anba kout bal lapolis nan kad echanj blesur avèk lapolis e nou wè semèn sa lapolis vrèman souke kò l, lapolis vrèman bay demonstrasyon pou yo koman Li kapab kwape bandi k ap bay pwoblèm andan peyi a. Yon lòt bò, nou wè lapolis ki kontinye ap opere pa gen tanpèt. Se endividi sa n ap gade la a medam mesye sou ekran ki tonbe anlè. Se li menm ke n ap gade la. W ap gade jenn gason, une fwa de pli, ki nan vye zafè. Ebyen men ni, men rezilta, misye tonbe. Se li n ap gade la. Wi frè pa m. E gen moun ki ta di tou Jimmy figi make misye lap fèl vre e bagay sa yo fini sa lap fèl vre Enben la ankò Jimmy nap rantre avèk aktyalite a lapolis ki lanse yon operasyon tònad oubyen operasyon bandi pa gen dwa gen somèy an nou wè nan yo anonse yo sezi 22 mil 835 kilogram e mariwana Ak yon kit enèji elektrik lakay yon sètede Johnny Léonce, samdi premye avril la nan zòn Chapantye, Okay. Fèt la pa t prezan nan moman operasyon lapolis arete madanm li, Carine Mathurin pou detansyon ak trafik ilistik estipefyan. Sa vle di nou wè kesyon. Kesyon e kouwè ou ka e nan e pa iguana, youn nan bagay ki fè lapolis toujou ap arete moun yo, tanseman nou bay lwa pagen peyi lwa, men pa bliye non, nèg sa yo, lè yon nèg la gen marijuana nan menl konsa, li gen bay e stupefyan nan menl, lè konsa ou mèt konnen li menm li nan tout kriminalite gen, li gen zam, li fè tout aksyon ke genyen. Nou wè bò kote pa PM Ariel Henry ki te anonse nan jou kap vini la, Prezidan Jovenel Moïse la, ebyen li di rantre rapid san pèdi tan, ti tan, ki make de li dòz gouvènman an paske li lanse vandredi 31 mas la, selon Altema, li di li sijere ebyen Ariel Henry travay ak teknisyen yo, ba yo tan ak mwayen nesesè pou rive ofri sitwayen yo pi bon platfòm paske platfòm sa se yon platfòm li pa menm kwè li egziste Son bagay ki pa menm gen tan ki pa menm bon Dimy sa vle di Ariel Henry pandan nap pale de sa Dimy nap pale de premye avril pwason davril kote moun ap bay moun manti men gen moun ki di konsa anndan peyi dayiti se chak jou nap viv nan kesyon pwason davril lan paske se tout tan ou tande enben gouvènman ap bay manti anndan peyi dayiti. Yon lòt bò, nou wè Ayisyen yo pap ka vwayaje ale nan peyi Beliz. Rezon an, tande rezon an mezanmi, pa rapò avèk kesyon viza ankò daprè yon desizyon gouvènman an pran wikenn sa. Otorite yo fè konnen Ayisyen yo sitou itilize peyi yo kòm tranzit pou eseye antre ilegalman nan peyi Etazini. Nou wè peyi Beliz, yon ti peyi kounya la, sa fè frekan avèk nou mezanmi. Sa ki ta di sa, lè w se pa gen dirijan, ou pa gen moun k ap dirije w, sa vle di ou wè tout peyi kolonè ap fè stil sou Ayiti, mande ki sa peyi sa yo, yo gen ladan kon sa ou pa konnen. Wè di, Evens Minuit pèmèt moun yo kontinye viv yon ekstrè ki pa rapò avèk manifestasyon ki te genyen onivo de peyi Kanada jodi a la a, Ayisyen ki te pran lari, t ap manifeste pa rapò pou ta defann dwa yo 1, dezyèmman pou di non avèk enjerans kap fèt andan peyi Dayiti e wè kòman pou kesyon cba e tou yo enben ta sispann si nap foure bouch nan peyi Dayiti enben yo bezwen yon bòn koperasyon antre 2 peyi yo men se pa koperasyon mèt ak esklav. Bagay sa dwe fini andan peyi a se sa ayisyen di wi nou bezwen yon bon jan koperasyon nou bezwen pou 2 peyi yo chita ansanm pou met tèt ansanm pou wè kòman nou kapab ede ayiti avanse nou bezwen dè echanj bilateral ki ta kapab genyen ant ayiti e kanada men echanj mèt ak esklav la nou pa vlel andan peyi a se sa menm ayisyen nan peyi kanada tap di echanj mèt ak esklav la kòmsi met pye sou kou mwen ebyen nap di tout ayisyen Avan nou pase ekstrè video a, fè m konnen lè on ayisyen, lè on moun mete pye sou kou on chen, chen an pa fè lòt bagay ke mòde l mòde w, enben jodi a n ap mande avèk tout ayisyen ki santi dwa yo menase oubyen yo met pye sou kou nou, men lòt chwa pou n fè ke mòde moun ki met pye sou kou nou. Enben je pral mande moun yo retande kèk ekstrè video enben ayisyen k ap viv nan peyi Kanada. Paske nou menm, lè nou travay, nou konnen la manifestasyon gon pwa, gon pouvwa li ye, son dwa li ye. Men an menm tan tou, nou menm tou nap travay a lenteryè pou nou menm tou tou nap fè de demand klè o gouvèneman kanadyen. Men yon sèl bagay ke nou bezwen, talè a prezidan an di l. Nou kapab pa antann nou sou sètèn choz, ann antann nou sou Ayiti. Ann antann nou sou Ayiti. Nou pap pale de opozisyon pa opozisyon, nap pale de Ayiti kounye a la. Tout Ayisyen se sèl mo sa ka sipoze lan bouch ou, Ayiti e sekirite ann Ayiti. Paske si w pa pale de sekirite ann Ayiti, Li manke yon bagay. Gade pou wè si se yon vrè Ayisyen. Pase depi wap pale yon Ayisyen kap di w retire sa, mete sa, pa pa pa, m bezwen pouvwa m ou poko Ayisyen. Ou pa Ayisyen. Ok. Mè ke se konsa. Busta ki la egalman, Sarah, tout ekip Fondasyon Busta John yo, tout nou la. E ou kapab wè anpil anpil polisye ki ap sekirize zòn nan. Epi nou wè se kounya bon e pou kounya la evènman an apèn fini la sa pa fè tou lontan l fini se si e sèten moun yo antre lakay yo men e pou moun ki petèt manke evènman e trè byento ap gen yon lòt ap gen yon lòt epi jan nou di l la se enpòtan Ayiti avan tou medam mesye Ayiti avan tou e mesaj la al pase e se enpòtan paske souvan lè nou kòmanse nou pa nou pa nou pa nou pa fini Ebyen se konsa yo pran nou, yo di a souvan lè ayisyen sa yo kòmanse yon pwojè, yo gen dwa kòmanse l epi tou swit aprè bagay la abandone men non,